Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon yo flite m pa vle di sa nou konnen an non André Michel wè André Michel pran yon ti frap tou piti la paske manifestan yo fon pase wè misye la o nivo de Han lè al zòn Tomasen m kwè. Enben yo mete dife nan yon machin ki nan lakou a. Yon Subaru Forester. Apre sa gen yon lòt videyo ki rive jwenn mwen. Videyo e kote ke gen anpil e djanni ki gaye nan lakou a. Aparaman donk te gen moun ki gen tan rive antre nan lakou a. epi yo rive mete dife nan machin sila. Ebyen se yon fason pou kapab voye yon mesaj bay Andre Michel. Andre Michel ki se yon nan lidè popilasyon an deteste anpil paske li se yon nan moun ki te di pèp la rete dèyè barikad li, lè sa se Jovenel ki te monte gaz la. Rete dè barikad, barikad se avni nou. Jounen jodi a la a, Ariel Henry moute. Andre Michel avèk Ariel Henry se 50 kòb ak degouden. Jounen jodi a la a, Andre Michel vèse li nan lojik pou kapab toufe lojik manifestasyon. Donk. Andre Michel se yon lidè, yon entèlektyèl. Yon nèg ki trè fòme. Sa k pou yon moun, ba li l. Men gen yon pwoblèm. Le pwoblèm se ke Andre Michel apiye sou tout fòmasyon ke li genyen, ta kapab di ki pèmèt ke li vin yon gwo entèlektyèl, epi pou l fè sa l vle sou do pèp ayisyen an. Ou wè se yon nèg kòmsi, lè l te konn ap batay, ki te konn ap pran defans pèp, ki di w ke se avoka pèp. Jounen jodi a la, m pa kwè gen kesyon avoka pèp. Hein! Nou pa nan Jovenel Moïse, veritable batay kont Jovenel Moïse. Men jounen jodi a la, enben ou pa manje pistach la, men ou manje manba a. Ou byen ou pa manje manba a e pwi ou manje pistach la. Donk sa vle di ke enterè a, li pat janm popilasyon. Li pat janm pèp sa kap kreve nan site soley, pèp sa kap mouri anpe partou. Li te just yo menm selman. Men kounya m ta kapab di pèp la vin konprann. Men popilasyon, ekoute! M panse ke nou reveye nou enpe two ta paske gen lontan gen lontan m ta kapab di map soufle sou brez la paske la kelkeswa on nèg joure m m pa gen pwoblèm paske se pèp la m di poul pran lari m te di nou sa m te di nou mete tèt nou deyò paske gon bagay poun konprann sa nap pèdi kisa nap pèdi m pa bezwen antre nan lojik ankenn konpayi avèk nou men kisa nap pèdi nou grangou ensekirite nan degonn nou. Y ap touye nou, pa gen travay, pa gen anyen. Nou pa ka manje. Lè nou bloke peyi, se lamenm choz. Lè l pa bloke, se lamenm choz. Ebyen, n ap bloke. N ap bloke, petèt yo ta tande nou. Mwen m pa vle kòmsi nou pran pretèks ke n ap bloke peyi a poutèt Ariel ak gaz la. Non! Pa ke sa. Pa ke sa. Paske jan peyi a ye la a, pa gen peyi ankò. Politikman, fòk gon desizyon ki pran. Eske n konprann? Donk Ariel la, m ta kapab di veritab lepè vag, m pa t di nou kou bra mare 14 n ap wè Ariel, paske Ariel la li menm se yon granmoun ki pa pè defi menm. Ou wè jan n ye la a si n ret konsa, o o Ariel ap nik vini l ap fè sa pou l fè a. Men, fò nou akselere plis toujou. Eske nou konprann? Fòk nou akselere plis toujou. E fò m di nou ke Andre Michel sa wè yo atake jodi a, misye se yon gwo aktè wi pou Ariel. Paske si nèg sa yo pa t la, nèg sdp yo ta t konsa. Pèp la fè Ariel vole deja wi. Men nèg yo konn ki politik pou yo jwe pou yo apeze sitiyasyon an. Men kòm kounye a, m panse ke pa gen ankenn jimnastik ki ka fèt ankò paske pèp la wè tout bagay, je pèp la fin klè. Ebyen kounye a la, se nèg yo k ap peye konsekans. Donk depi se byen nèg sa yo ta gen nan peyi a la si pèp la konnen yo pèp la e pran pou nou pran yo. Donk Andre Michel yo fon ti teke dèyè misye la. Donk gen anpil lòt nèg m panse ke gon lè k ap rive nan peyi sa gen nèg ki ap oblije. Mete kò yo yon kote pou yo fè yon poze. Menm lè sa kapab rive pou mwen menm tou paske m sonje gen yon lè gen yon nèg ki fè yon tweet ki di ke m ap manje lajan bandi. Men m panse ke gen yon lè k ap rive si m konn manje lajan bandi m ap nik rete m ap nan silans paske m ap fini nan sosyete a. Si m konn manje yon move lajan. M ap fini nan sosyete a. E m pap janm pale sou moun ankò. Paske fòk sa rive. Si m konn manje yon move lajan. Men konsa tou, si m pa konn manje yon move lajan, fòk nèg sa k te fè tweet la pou l di, Monchè, RL Prod, mil ekskiz paske m te panse ke ou te konn manje lajan nèg yo. Eske n konprann? Donk, antouka, e kounye a nou pral abòde kesyon lòk la. Pèp la, wè si nou. Obtenu gentkoz nan batay sa Nou pral lòk ankò Ou konn poukisa n pral lòk Paske tout bagay yo se leta k responsab yo Nou pral lòk pou ensekirite a Ban m di nou yon bagay Ou wè depi lè kidnaping nan te gentan deklanche a Si n te antre nan lojik lòk peyi a Pou ensekirite Paske ban m di nou yon bagay Bandi yo konnen yo se san nou Yo paka al tire sou nou si nou bloke peyi a. Koman bandi ta kab konprann li pral tire sou yon mas pèp? M ta renmen konnen sa wi. E zafè bagay ki te pase nan Dèlma 38 la mwen m deplore li paske pèp pa ka pran lari epi pou de twa nèg kanpe yon kote pou y ap file bal sou pèp la. Eske n konprann? Te gen yon lòbèy ki te konn genyen nan 95 lan tou. E bagay sa yo se bagay m pa t ka konprann. Hein? Paske se pèp ki nan lari. Bon, antouka. Jan bagay la ye la a m pa kwè gen klan ankò. Pa gen opozisyon, pa gen pouvwa. Tout pèp la depi l nan lari. son sèl kòz nap defann eske nou konprann kounya la pèp la m felisite nou paske nou spesyalis nan zafè barikad eske nou konprann nou trè spesyalis nan zafè barikad nou okay. Men bon barikad esap barikad la nou nan zòn okay nou nan vil okay zòn kòmati. Ya e lage mwen barikad. Nène moun ap bloke wout. Men koman wout bloke isit. Isit nou pa boule kawoutchou ankò. Men sa bloke wout. Men koman wout bloke. Ya. La pyeton pa travèse la. M pa bezwen di w pou bisiklèt. Ya sa se fini. Lè Ariel bay peyi a epi peyi ap debloke men tout otan Ariel la toujou men kòman peyi ap ye ya. Se tout nan nwit nèg yap veye barikad yo. Gonayiv bagay la pa bon ditou paske jodi a la fòm di nou ke gen manifestasyon o nivo de Gonayiv e prèske tout kote bloke. A partir de. Ce jeudi bagay yo pral bloke nan sant Mibalè bloke. Deja genyen blokaj o nivo de Mirbalè daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen. E demen si Dye ve, y ap bloke pi rèd. Sa vle di, si yon moun gen pou vin moute la nan Mibalè oubyen ou pral Pòtoprens degaje w pou antre o peyi a lòk. Kote w pral pase? Sa vle di kote nou ye a tou ret la. Paske fòk Ariel di yon bagay. E se pa lòk la sèlman. Fò n fè lòt menas. Aske n konprann? Paske peyi a pa ka rete konsa mezanmi. Li pa ka rete konsa. M te di nou sa. Li pa ka rete konsa. Bravo pèp ayisyen. Mwen menm m avèk nou. E m ap kontinye bat bravo pou jès nou. Men ekoute. Veye bouyay. Ou tande sa m di nou? Veye bouyay. Lè nou bloke, lè son ti malere ki sot vann 2 sachè dlo nan lari a l bezwen pase, pa tire wòch dèyè l. Tankou imaj ke m te wè. Sitwayen ki sou moto a, nou kase pye li, men se pa nòmal. Paske moun ki sanble avè nou yo, pa maltrete yo pandan y ap fè ti pasaj bò barikad nou yo. Paske se menm nou menm nan. Nou konn moun nou annafè avèk yo a. Se moun ki mete n devan. Yo fin souse san nou, epi yo pa pran nou pou anyen ankò. Sispann atake moun ki sanble avèk nou. Alò nou pral kite avèk kelke zimaj de Port-au-Prince jounen jodi a la. Pa bliye n di nou ke nou antre nan yon lojik lock total a travè le peyi e on va revenir pou boukle. Nou wè se grangou yo ye, se ti po patat yap defann, yo pa wè enterè popilasyon an, yo pa wè enterè moun ki pi mal yo. Mezanmi, kote yon lekòl pral ouvri la, kote paran pral gen kòb pou l peye kous machin ki pral 4 fwa, 5 fwa plis ke jan l ye la. Kounya la. Nou pa nan kesyon gaz a Ariel Henry. Nou pa nan kesyon lavi chè a Ariel. Nou mande demisyon Ariel pa yon tweet. Se yon tweet ki te mete la. Nou di Ariel ou provoke pep la. Pep la repon nan lapel. Ariel pense lel fe provokasyon an. Pep la pa ta repon nan lapel. E Ariel fon maladres. Li fon maladres. Li pa konpren ki sa ka pase nan tet pep la. Gon seri de moun ki di a. Ou met moute gaz, ou et pale, pep la pap okipe w. E nou menm, nou sèmante 7 fwa 77 fwa, nap jete Ariel, nap jete gouvenman an. Gen 2 nèg ki konn nan manifestasyon avè nou. Gen 2 ansyen minis ki te toujou nan manifestasyon. Yo pap ka mache nan peyi a paske yo fè peyi a mal. E menm rejim phtk sa, phtk 3 vèsyon, Mateli, Lamot, kounya yo fon sèl. avèk moun sa yo pou pase pèp la nan betiz e pèp la leve kanpe leve kanpe nèt jiskaske nou jwenn depa Ariel Henry e nou di pèp la tou depi nou wè Ariel ale pa kite lari a pa kite lari a pou yo pa al fè akò sou do nou bon seri de moun nou goumen avè yo pou pat gen akò nou goumen avè yo fòse akò a fèt men si lè Ariel fin ale nou antre lakay nou nou kite al fè akò Nap tounen pi rèd toujou. Pa gen akò, nou bezwen pèp la pou rezoud pwoblèm pèp la, paske si e pa pèp la k leve kanpe la, gaz la t ap gentan moute deja. N ap gade ou pa ka achte yon ti mamit diri, ou pa ka manje, ou pa ka voye pitit ou lekòl, se mobilizasyon non stop, menm ke Ariel fin demisyone, n ap kenbe lari a, paske fòk pwoblèm pèp la rezoud yon fwa pou tout. Mèsi. Epi ok dirijan ki mete nou lari jounen jodi a la. Nou menm. Mwen te konbyen de te di la poli. Pou nou. Pou nou la poli. Pou nou la poli. Pou nou la poli. Nou menm jounen jodi a nou nan lari a. Se pa lidè ki mete nou nan lari. Se pwoblèm la vandire ki mete nou nan lari. Se sekirite ki mete nou nan lari. Se kidnapin ki mete nou nan lari. Se lavi chè ki mete nou nan lari pou jounen jodi a n ap di Ariel ak tout alkòlik li yo kote li gen Andre Michel, Majorie Michel, Andre Michel, Rick Cavier n ap di yo n ap di Andre Michel n ap di yo fò yo lage pye yo paske rezon pa gen youn ki pote yon konsèy ba Ariel pou di Ariel nan sikonstans peyi a ye la nan grangou pèp la vandire a la li lè li tan pou pote yon solisyon Ariel li menm ke bagay yo desann sè moute l moute yon plis n ap gade gaz la k ap moute n ap gade diri k ap moute. Nap gade nap gade lwil la kap moute, kote pèp la paka manje, bon jounen jodi a nou menm òganizasyon de baz yo, fomi de konba bèl tim zonbi, ansanm òganizasyon de baz yo, nou nan lari jounen jodi a la poun di Ariel fòl lage pyel paske li gen de konseye ki se Andre Michel, ki se Ricavie, ki se Majorie Michel, Moun sa yo pa te oken konsèy bay Ariel, yo di Ariel konsa, bon sikonstans peyi a pa regade yo, paske yo gen sekirite dèyè yo, yo pa nan grangou yo menm, nou menm ki pèp la ki nan grangou a, ki sòti nan mizè a, ki sòti nan mas devalorize a, nou di Ariel fòl lage pye l, lage pye l rezon, paske òganizasyon de baz yo di, fò Ariel bay teren an, jodia e pa jodi a sèlman n ap pran lari, n ap pran lari jiskaske Ariel bay peyi a, a tout Andre Michel, a tout Majorie Michel, a tout Ti Kavyè, Mwen di tout medya yo mèsi pou travay yap fè. Gregory kanpe avèm mennenm pou yo touye Gregory nan eta konsa m pa gen rele m pa gen reponn si chèf yo touye Gregory se mwen yo vin touye map mande chèf yo eske se pou sa yo la mezanmi map mande chèf yo kote bagay sa soti. Yon peyi pran kraze ak tout moun mezanmi grangou nan kò moun tounin nan kò moun peyi a tò paka achte sik m fò pitit nan 42 zan pou yo touye n mezanmi Gregorie te pitit ou? Wi Kibo yo te tiyel la? La wi yo te tiyel devan Ronald la wi depi yè m paka pale depi yè m paka pale pitit la pale menm jan avèm li menm wotè avèm menm koulè avèm pitit la pale ret nan levanjil la pitit la pale ret nan lanmou Bondye a pitit la al pran lari Live mechan touyel nan tèt yo kraze tout tèt pitit la wi yo tiye pitit la yè kitem deyè wi yo tiye pitit la chèf wi tiyel chèf deyè men sekirite ki tiyel wi nan wona wi yo teye frèm nan yo kanpe anlè yo tiye pitit la pitit la pa gen anyen nan menl pase pou sèl bagay bann nan nan lari nan lari tou se sèl li yo touye moun yo pa rekonèt mwen map mande jistis map mande pou yo banm pitit mwen map mande jistis map mande jistis. M ap mande jistis. E pou yo antere bit manman mwen. E m pap voye bit mwen jete. M ta voye l jete nan vant mwen. M pa konn kote yo mete kò Gregory non mwen menm. Non li pa nan menm nou non. Non kafou peyè m pa konn kote kafou peyè.